Nou menm onivo Eskwad Demokratik e Alye, nou te chèche rankontre tout òganizasyon, pati politik ki zanmi nou. Tankou Platfòm Politik Viktwa ki reprezante la, nou genyen Pati Politik Repons Peyizan epi lòt tou ki reprezante avèk nou jodi a la. Nou t ap analize ansanm Ki sa pou nou fè pou lekòl la ta ouvri pou ta kapab gen yon stabilite nan peyi a? Pou zafè lekòl la sa nou fè, nou te oblije mache nan anpil depatman, tankou lè w pran depatman Latibonit, depatman Nip, Grandans, Sid, etsetera. Nou te chèche rankontre asosyasyon pwofesè yo, asosyasyon paran elèv yo, epi sendikalis, etsetera, nou rankontre yo. Lè nou te rankontre pou nou wè kijan lekòl la te kapab ouvri, nou fini pa jwenn yon antant Antant nou jwenn nan, se 7 novanm lan la, lendi si Dye ve. Lendi 7 novanm lan la, ebyen lekòl la ap ouvri. Li te ouvri deja wi, li te ouvri ti jan ti pa ti pa, ebyen jounen jodi a la, fason lekòl la pral ouvri la, ki jan lekòl la pral ouvri? Menm kote timoun nan te gen inifòm oubyen l pa t gen inifòm, nou antann avèk direktè lekòl yo pou yo resevwa timoun yo. Menm ke paran te peye frè dantre deja oubyen l pa t ko peye frè dantre, Ebyen, nou antann avèk pa, avèk e, e direksyon lekòl la pou yo resevwa timoun yo. Sa vle di, se pa yon kesyon lajan pa ka fè w pa al lekòl lendi 7 novanm lan. Kèlkeswa kote w ye nan peyi a, al lekòl. Ebyen, tout direktè asepte pou yo ouvri pòt lekòl yo pou resevwa timoun yo. Ebyen, jounen jodi a, menm peyi ki gen gè yo ladan yo, gen lekòl. Ebyen, nou pa wè kòman politisyen ap itilize zafè lekòl Pou yo oblije regle zafè politik yo. Wap gade wè pitit moun nan se nan lòt peyi li lekòl, li pa janm pran madanm li poul di madanm li al nan manifestasyon, li pa janm pran pitit li poul di pitit li pou yo al nan manifestasyon, tout lajounen lap do konsa, bwa kale. Ebyen jounen jodi a, nap di ak tout moun ke lekòl la ouvri 7 novanm. E 7 novanm lan la. Pwoblèm ensekirite a, fòk nou di w, se pa yon pwoblèm ki kapab rezoud nan yon jou. E lòt bòn nouvèl n ap pote pou pèp la, fòk nou fè tout moun konnen ke PM Ariel Henry p ap fè yon pa tou. Tou sa w tande a, pa gen yon pa PM la ap fè. Sa k genyen? Kominote entènasyonal la mande pou yo jwenn yon antant, se antre Ayisyen avèk Ayisyen. Ebyen, jounen jodi a, sa ki fèt, tout moun ki te nan akò yo, Tout moun ki siyen nan akò konpwomi istorik, akò non alinye, pen, moun akò Montana yo, akò CESOC, akò lari a, ebyen, yo chita avèk kominote entènasyonal la deja, yo mande pou yo jwenn yon antant antre Ayisyen, antre yo menm, ebyen, ap gen yon antant. Men fò m di w byen nan antant lan, PM Ariel Henry ap toujou la Pou òganize eleksyon. Men gen dwa pa gen prezidan. Gen dwa se yon konsèy ki gen dwa genyen, yon konsèy de 5 manb, 5 manb lan plis PM Ariel Henry. Sa vle di PM Ariel Henry ap toujou rete la pou 2024 jiska 7 fevriye 2024, aprè yo fin òganize eleksyon pou l kite pouvwa. Sa vle di. Nou ap mande ak tout moun nou pa bezwen nan kraze kò, nou pa bezwen kòmsi ap bloke peyi a, fè timoun pa kapab al lekòl, tandiske nou wè pwoblèm lan se pa se pa PM Ariel Henry ki pwoblèm lan. Pwoblèm lan se tout moun pou ki mete tèt ansanm pou ki rezoud yo. Jounen jodi a èske w te konn wè gouvènman ap arete gwo moun nan dwann nan non enben jounen jodi a ou wè PM Ariel Henry gouvènman PM Ariel Henry a ap arete moun ki nan legliz episkopal yap arete pè ki nan ki nan zafè bay zam eske ou tap janm panse legliz te kapab lan bay zam pou oblije kòmsi mete peyi a lan sal ye la se pou nou di w pwoblèm lan pa pwoblèm PM Ariel Henry bon ou tap janm panse yon ka konsa ebyen se sak fè ou wè wap wè menm Robenson Pierre Louis se te yon. yon gwo chabrak nan ministè de la jistis, nou menm nan ekip la nou pa byen konnen si ou te zanmi nou, imedyatman wap fè yon bagay depi nou gen prèv a lapui nou oblije kòmsi nou pran sanksyon. E se youn nan rezon ki fè ou wè Robenson Pierre Louis anba anba kòd. Sa vle di se pou nou demontre ou byen tout sa ki gen rapò avèk trafik zam, trafik dwòg, bay eksetera, ebyen gouvènman pap jwe ak sa. Ebyen nan sans sa nap di ak tout moun mete tèt yo ansanm, tout moun ki nan akò yo e nou kontan tou nan semèn nan la pral genyen yap soti yon yon rezolisyon ou konprann pou yap soti nan yon solisyon a pa rapò avèk kriz la ebyen nan semèn nan la ebyen nou swete pou moun sa yo tou pale avèk gwoup yo pou yo pale avèk òganizasyon yo soti a pou yo pale avèk gwoup politik yo ya pou yo fè yo konnen ke sa yap di ya sa yap sou negosyasyon yo ya fòk yo fè pèp la konnen l ebyen si nap fè yon negosyasyon gen moun nou pata panse nan negosyasyon sa wi mwen kap pale avèw la m chita avèk yo wi m chita avèk tout moun sa yo. Tankou, ou konn ki moun yo ye? Men a moun mwen chita, nou menm onivo eskwad demokratik nou chita. Men Jean Paul al an pòs li kòm pòt pawòl gouvènman wi. Men, men, non, nou se, nou se pòt pawòl pèp la, nou se defansè pèp la, n'ap bay reyalite a, n'ap oblije di jan li ye. Men a moun mwen chita, nou chita avèk moun ou wè ki siyen konpwomi istorik yo. Al gade, ou gen fèy la wi, yo, yo, yo bay tout jounalis yo, w'ap wè moun ki siyen yo. Nou chita avèk gwoup sa yo. Nou chita avèk akò nou alinye yo. Alg ou genyen yo wap wè tout moun wè siye yo nou chita avè yo nou chita avèk moun montana yo ebyen nou chita tou avèk moun akò larye kote kòmsi moun sa yo pandan nap pale avèk ou yo la yo lan gwo negosyasyon pou yo jwenn yon antant chak ap bay yon reprezantan kote kòmsi ki pral soti la nan zafè konsèy kote kòmsi pou dirije peyi ya ansanm avèk PM Ariel Henry pou fòme yon gouvènman de konsansis pou òganize eleksyon kote 7 fevriye 2024 pou gon prezidan ki eli tou nèf ki soti. Nan pami moun sa yo Moise Jean Charles ladan yo? Nan moun sa yo chita yo? E nou pa chita avèk Moise Jean Charles. E paske Moise Jean Charles li menm se yon moun ki endepandan kap fè zafè pal. Ebyen Moise Jean Charles tou se zanmi nou. E lèm di w se zanmi nou li te avè nou lan gouvènman. Se rete nou rete n gade n wè. An ti Nènè gen nan gouvènman an? Wi. Se gade n gade n wè. Ki te gen nan gouvènman sa a? Li te gen minis Kitel nan e minis Enteryè a e te minis li. Anbyen fwa l demanti enfòmasyon sa a? Li pa ta ka, bon banm di w byen, si Moyiz Janchal pa t ansanm avèk nou, nou t ap janm ba l paspò ofisyèl pou l oblije vwayaje? Ki moun ki gen dwa gen paspò sa a? Nan pa fè sa, men li pa senatè ankò. Si w wè nou menm nan gouvènman nou ki. Angajman w pran la nan non non gouvènman Ariel la. Eske Ariel konnen sa w pran la oubyen pot pawòl ou. Lè nou menm, lè nou pran, lè nou, nou menm se, se pèp n ap defann. Gade byen, Eskwad Demokratik se defansè pèp la. Lè n ap defann pèp la se pa yon kesyon de gouvènman. Lè w mande yon enfòmasyon nou oblije di w li jan li ye a. Paske lè w wè nèg yo, gen moun ou wè nan lari a, aprè sa yo, nan aprèmidi oubyen nan aswè, yo nan otèl ap negosye. Gen de bagay ou pa konnen. Ki pèp wap defann nan? Pèp kap dòmi nan lari an kite lakay li an? Ebyen se tout moun pou ki met tèt ansanm wi pou nou soti nan sitiyasyon sa. Tout otan pa gen yon gouvènman la, si pa gen, tout otan pa gen eleksyon, ap toujou gen menm pwoblèm sa wi. Pa egzanp jounen jodi a nou menm nou se patizan PM Ariel Henry tankou e kòmsi gouvènman. Ebyen si jou si jodi a la kòm se pa yon se yon bagay ki enposib m pa bezwen di l tankou pou PM Ariel Henry ta ale la. Ou twò Latibonit wi e menm jan ak Bèlami. Lenposib. Ou di ou jis sezi wè ou Moïse Jean Charles kite gouvènman an, sa k pase? Moïse Jean Charles? Ebyen Moïse Jean Charles li te nan gouvènman ansanm avèk nou se gade nou gade nou wè li kite l. Ebyen gen yon bagay ki pase tou ou gen dwa pa konnen l. Pa egzanp ou pa t wè yon bann chèk y ap mache bay se nan depatman Nò se Azèk, Kazèk nan Nò ki te jwenn li? Ou vle di kitel kite moise kounye a? Tande, epa kitel, epa kitel, fò tande, fò ta tande enfòmasyon sa, ebyen, poukisa fè tout azèk kazèk ki lan sid pat jwenn, grandans pat jwenn, se sèlman moun nò ki te jwenn, ebyen, yo te bay li yon fason, ou wè, e sak fè map di w, jounen jodi a se lajan gouvènman kap fè manifestasyon kont li, sa vle di wap gade ou wè, e, Moïse Jean Charles ki te gen ministè enteryè lan men l, aprè l fin oblije jwenn kèk avantaj, ebyen sak pase? Lè nou gade nou nou wè se sèlman kaz azèk kazèk nan nò sèlman kap mache jwenn chèk tribò babò moun nan sid ap rele azèk nan sid ap rele anmwe kazèk nan nò sa minis finans nan enfòmasyon de bòn sous map di nou yo retire fon kolektivite ministè enteryè a sou ministè enteryè wi kounya la yo koupel se depi lè sa vin paka gen kòb pou dekese ankò. Bon moise jean jal anraje nan peyi ou pran. Eske gouvènman wap defann jounen jodi a li bay rezilta? Ebyen rezilta se tout moun pouki mete tèt ansanm ebyen se sak pral fèt la ebyen rezilta kòm ou konprann pandan ke gouvènman ap trake bandi ou gade ou wè menm nan legliz episkopal ou wè pè ap mache bay zam agoch adwat ap vann katouch ou tap janm konnen si pè tap antre nan sa hein ebyen jounen jodi a ou wè se se moun ou pata panse ou pa wè Si yo arete, yo arete yon pè episkopal, e pa vre? Nou kwè swa kòl, eksetera. Nou gen lòt manda ki dèyè kèk pè toujou. Pè, moun sa yo, y ap, y ap, y ap gade si y a arete pou yo gade si y a mete lapè nan peyi a. Ou t ap janm panse si yo ta nan, nan mete ensekirite nan peyi a? Legliz wi. Ede se menm jan tou lè yo di w Pierre Espérance nan tèl bagay ou pral di manti moun ou pa ta panse lan yon bagay sa vle di. Bon se yon sèl dosye yo di Pierre Espérance genyen kòb li byen pat li pran sou privè a se sèl kòb sa moun yo di li. E pa sèlman kòb sa komisè komisè gouvènman komisè gouvènman te menm oblije m pa pral komisè gouvènman te menm di w ki valè rele ki valè rele Pierre Espérance tap rele l pou oblije gade si a oblije klase san swit kèk dosye. Sa vle di se pou m demontre w byen kèk bagay. Gen lè m ap antre sou dosye sa yo. Nan peyi a ye la, ensekirite ap vale tèren. Ou panse paran yo ap pran chans pou yo voye timoun yo lekòl 7 fevriye? Ebyen, ann Ikrèn gen lekòl wi. Malgre w tande gwo bonm esetera, gwo gè ki genyen ann Ikrèn nan, gen lekòl wi. Ebyen, si w ap teni kont de ensekirite a, ebyen, timoun yo pap janm konn li. Ebyen. Ensekirite a se pa yon jou pou l rezoud. Se pa yon jou non l ap rezoud. Se o fi a mezi. Sa vle di ensekirite a gen ensekirite alimantè tou lè moun nan pa ka manje tout sa se antre nan fòm de ensekirite. Kòman, bon mwen menm se pwofesè mwen ye. Se pwofesè mwen ye. M pral fè kou wi. M pral fè kou timoun mwen pral lekòl. M pral fè kou tou wi mwen menm. Nan ki lekòl ou fè kou? Bon, mwen fè kou nan, se pwofesè lise mwen ye. Se teknisyen ministè edikasyon nasyonal mwen ye. E lè m di pou lekòl ouvri a se pa konsa m te kanpe m di pou lekòl ouvri a. Paske mwen menm se yon sendikalis mwen ye. Men badj mwen ou kapab idantifye m kòm teknisyen Ministè Edikasyon Nasyonal, nou chèche jwenn tout moun ki konsène de zafè edikasyon, yo dakò avèk nou pou lekòl la ouvri, tout tout sendika ansenyan tout dakò, paran yo dakò, ebyen si yon moun ou menm se zafè politik wap regle, ou di w pap voye pa w la ou ka toujou kenbe l. Paran Matisan yo ou jwenn avè yo, direktè direktè lekòl Matisan yo? Ebyen direktè lekòl Matisan yo nou jwenn avèk yo tou wi pandan wap di sa la, nou jwenn avèk yo paske yo transfere yo, yo transfere yo lòt kote. Nan ki ane ou jwenn avè yo a? Hein? Nou te toujou pale, nou pale avèk yo, sendika n pale avèk yo, sendika paran, elèv etc. Nou pale avèk yo, nap tann, nap tann tout moun. Ebyen, e poutèt sa vre, nou chèche jwenn avèk direktè lekòl yo, menm ke timoun nan pa gen inifòm, akeyi l pou nou. Non gen moun, gen moun nan peyi a, gen moun nan peyi a, gen moun nan peyi a. Se pa sèlman bandi ki genyen, gen moun nan peyi a. Ok dako. Map anonse nou ke jou ki te 2 novanm. Mesye Pierre Esperance te nan dcpj. Men yo fè bagay la de fason an katimini. Jeneralman, lè dcpj ap tande yon moun, li ekri w. Yo te dwe tande Pierre Esperance yè ki te 3. Li presipite pa le byè de yon zanmi ki fè yon kanal, li pa kite yo ekri l, Li kouri ale nan dcpj. L al fè ki sa? Se an fonksyon de tout denonsiyasyon ke nou fè la a, ke nou tout te okouran de yo, an fonksyon de 3 anplwaye, 2 anplwaye avèk yon moun ki te nan òganizasyon lakay li ki denonse yon ansanm de fè ki grav antanke asosyasyon malfektè e gang 4 pa 4 ki te akouche yon ansanm de bagay anndan peyi sa a kote gen youn nan yo ki di Pierre Esperance gen kontwòl tout basen Pòtoprens lan an la matyè e se menm ekip sa a ke tout moun konnen ki te arive akouche Dèlma. 32 e ki te pote ale lavi 2 jounalis. Se pa nou ki di l, se moun ki te leve, dòmi, manje lakay Pierre Espérance. Donk e nan sans sa n ap di dcpj, si w ap rele ti Ti Joel ou ekri l, donk Pierre Espérance pa ka pase anba fil pou kou y tande l. Yo tande misye pandan. 49 minit e nan sans sa nou di komisè gouvènman e nan entèwogatè yo fè a misye a yo pa yo pat dous avè l yo poze misye kesyon misye prèske depale e sa ki di ki yon jan komik misye di tout map pase devan lokal li avèk nèg a kagoul map montre lokal li mezanmi ki kote m rete la pou m ta pase devan lokal peyi esperans pou map montre lokal li e pa la swit li di envestigatè a ke misye vwazen l. Donk si m se vwazen w, si m prale lakay mwen, se tou devan lakay ou pou m pase, devan biwo pou m pase. M pa pase anndan lakay ou, se nan yon lari ke m pase. Donk sa vle di ke misye pa gen diskou, li pa gen prèv pou l konvenk pèsonn moun de sa yo repwoche l yo. Donk e nan sans sa li menm l ap delire, l ap bay manti. Donk e nan sans sa nou di komisè gouvènman an e nou di dcpj, se pa sèlman, se pa sèlman. Pierre Esperance pou yo tande, fò yo tande madam Ducena ki se bra dwat Pierre Esperance. Bon, si yo tande Emmanuel Lucent, nou gen 2 lòt moun la a ankò ki te lakay Pierre Esperance ke li dwe, yo dwe tande. E nan sans sa a, n ap di komisè gouvènman an, misye gen plan pou l ta kite peyi a. M pa konn si l ap tounen ou pa. Men li tap enteresan pou ke komisè gouvènman konnen 1 sou sak te pase Lasalin nan nou mande pou pwosè sa fèt pou limyè fèt sou li, pou sak pase Dèlma 32 nou mande pou sa fèt, pou limyè fèt sou sa devan lajistis, pou ansanm asosyasyon gang 4 pa 4 ki gen nan tèt li Pyè Esperans, Lafay, Gregori e elatriye ladan li David Dormé e konpanyi. Tout sa yo fòk limyè fèt sou li, Pierre Esperance pa kapab kite peyi a konsa. E lap kite peyi a kòman? Dènye estrateji li, li wè tout sal fè li poko ka abouti, plan an se asasine nou nou menm. Men plan pa misye genyen nan men l. Dènye enfòmasyon k tonbe la, plan pa li anvan l kite peyi a oubyen kou l fin kite peyi a, fòk nou menm kap denonse, li pa gen pòt de sòti. Paske pou l parèt devan Shelson Sanon pou l al reponn kesyon sou sa k te pase yon seri de zòn, avèk temwanyaj tout moun yo, pye misye pran nan sè chosu de batèm. Ok, pye misye pran nan pèlen la a, donk pa gen lòt jan se elimine nou nou menm. Depi nou mouri, depi yo atenn nou, yo fèmen je nou, tout dosye klo. E nan sans sa a, nou anonse Pierre Espérance, rat konnen, chat konnen, barik mantèg la ap rete la. Donk sèt istwa l panse ke fè dezòd a yon ansanm de vagabon pou yo te rive a lanmò yon pakèt moun nan peyi sa a, lage l sou do moun, lage l sou do inosan, nou di ke sa ap fini. E nan sans sa nou di ke nou denonse plan Pierre Espérance pou l ta fè asasine nou. Nou anonse dcpj pa sèlman. Pè esperans pou yo tande fò yo tande madam Ducena yo tande Manno epi gen 2 temwen ankò ki dispoze e disponib pou yo tande donk pè esperans ti konplo pou asasine nou an nou konnenl nou denonsel e nap pran tout mezi posib e imajinab pou pa rive atenn objektif ou ki se detwi tiye rache koupe donk se pa mwen ki te denonse w nan lanmò Jovenel se te Badio Se pa mwen ki te denonse yon ansanm de bagay, se moun ki t ap travay lakay ou, ok, nou gen non yo, yo gen son yo. Sèlman nou menm, nou di ke Sentistwa ap fè bagay pou lage sou do moun, nou pa dakò e nou mande komisè gouvèneman transfere dosye a deja nan kabinè denstriksyon. Sèl sa n ap mande e responsab dcpj a, òdodan e dokiman dodisyon oubyen rapò Odisyon, Emmanuel Bucent, Pierre Esperance, Nou mande Direksyon Jeneral Lapolis, nou mande dcpj pou l voye l nan bay Komisè Gouvèneman an epi pou komi pou dosye sa a al konplete plent nou ki deja achemine andedan kabinè denstriksyon.